Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon bagay yo vrèman rèd anlè laboul ba wi anlè laboul 12 depi kèk tan la fò n di ke gen yon sitiyasyon kritik nan laboul lè zabitan de sèt zòn son priz an otaj depi pli de 4 jou pa an gwoup dòm arme la sitiyasyon e kritik e de pli an pli dezespere. Les réserves de nourriture et d'eau potable s'amenuisent rapidement. Ces criminels continuent de menacer les résidents, ciblant plusieurs habitations. Le périmètre de la vallée situé après Barbancourt à la boule 12, plus précisément à la rue Jeanne Barbancourt, est sous contrôle les autorités compétentes ne sont toujours pas intervenues pour mettre fin à cette situation intolérable. Nous lançons un appel urgent pour que les autorités interviennent afin de protéger les habitants de cette zone. Nous exhortons par la suite les résidents à être vigilants face à cette menace constante. Écoutez bien, la boule, situation compliquée. Ça veut dire habitants qui dans zone si là, ebyen yo menm yo an otaj e ki es ki an le asouple se ti makak e negyo ap fera e la debi katjou Sitiyasyon kritik e ki parèt dezespere daprè tèks lan, ti sa yo te gen lakay yo kòm manje ebyen kòmanse fini, kriminèl yo menm kontinye ap arsele moun, ap menase rezidan pandan yo sible plizyè katye. Perimèt vale sila ki sitiye aprè Barbancourt nan Laboul 12, Bò kote Rue Jeanne Barbancourt, li sou kontwòl. Otorite konpetant yo pa toujou entèveni yon mannyè pou kapab mete fen ak sitiyasyon entolerab sila a e se nan sans sa yo lanse yon apèl urjan pou ke otorite yo entèveni pou pwoteje abitan nan zòn sila. Tèt chaje. Quand on parle de la boule, FESA, Thomassin, ou pale de yon gwoup ki rele Ti Makak. Dènyeman la gen yon. Polisye, misye tonbe. E dapre enfomasyon se ke yo ta fè konprann ke ebyen nèg yo manje misye. Se nèg ti makak yo ki manje misye. E misye se yon udmo an fèt. Bon, an tou ka, se a la boule 12, yo touye sitwayen sila. Se pou m di nou ke dan lèr foli mèrtriyè, nèg sa yo pa gen yon bagay yo pap fè. Gon grenn bagay m vle nou konprann. Eske nou pa sonje te gen anpil pawòl ki tap pale lè komisè a, daprè sa anpil moun di, te touye plizyè nèg pou ti makak anlè a. Men pwoblèm ki te genyen par la swit, Se sa Ayisyen pa vle konprann nan lè w poze kestyon, lè w ap analize, li pa vle w analize. Nou te anvi poze tèt nou kestyon pou n di ben ekoute on a tue des hommes, pa gen yon nèg ki te vini ak zam menm? Pa gen yon grenn zam yo moutre? Bon, ekoute, se te yon fason pou n te kapab di gen dout. Bon, sa te ka rive tou wi. Yo touye yo, yo pran zam yo. Men le landmen, nan vòys Ti Makak te lage a, Se kòmsi m ta kapab di se ta yon voice konfirmativ pou di ke ekoute komisè a te pase a laksyon vre paske li di komisè a ekoute ou touye nèg mwen poukisa w pa fin fè rès la. Poukisa w pa vin pote boure pou fè rès la. Depi lè sa m ta kapab di nèg yo yo ranfòse nan batay sa. Yo jwenn yon ti adrenalin an plis pou kapab kontinye fè krim. Pa bliye, kòman istwa Ti Makak la kòmanse? S on istwa ki kòmanse antre Ti Makak a Toto. Toto ap vini anlè a la, daprè Ti Makak, Toto ap fè anpil ekzaksyon, nèg yo ap pran tè abitan yo epi Ti Makak li menm li kanpe an bèt. Lè Ti Makak kòmanse batay, Gran Ravin vin pote ranfò bay Ti Makak. O pwen ke, te gen anpil enfòmasyon ki t ap sikile, enfòmasyon ki te vrèman iminant, kòmkwa nèg Krisla yo te vin anlè a tou. Lè sa te gen pwoblèm antre Gran Ravin avèk Ti Bwa. Ebyen, Ti Makak sa ta pral jwenn yon wachmanman. Kote anpil moun te di ke se mèsenè ki te vin manyen nèg sa yo. Men depi lè frap sila a, Ti Makak te nan mawon. Apre sa ti makak rasanble kouray li, ti makak vin tounen nan batay. Epi sa w tande a la mezanmi, men ti makak. Kounya la men sa pou nou konprann leta ayisyen. Nou menm pèp ayisyen ouvè zòrèy nou. Ouvè zòrèy nou. Nou toujou prè pou n di moun bandi. E wè sa k bandi an franchman m gen presyon kòmsi e bèl kòmantè n ap fè anba pòs li. Men nou mechan wi. Nou mechan anpil. Gen de lè fò yo pale sadik avè nou. Lè ti makak te nan sitiyasyon difisil lan, poukisa yo pat tou kwense l? M ta renmen konnen wi. Ti makak te nan sitiyasyon difisil, yo kite l pran fòs, li pran plim, li masakre nèg Toto yo anlè a, apre sa kounye a se li ki chèf. Men sa pou di tèt ou, le fè ke ti makak anlè a, sosyete a pèdi plizyè moun, don. Erick Jean Baptiste. Kounye a la a, m pral renmen Ti Makak epi lè m gade m wè tout moun sa yo ap mouri, li t ap sou konsyans mwen an kèlke sòt wi. Li t ap sou konsyans mwen. Tout moun sa yo mouri. On pakèt moun serye mouri anlè a. On pakèt kidnaping fèt, Leta la l pa janm di anyen. Kounye a la a, kisa Leta vo? Ki wòl Leta nan yon peyi? Nou pa janm di anyen. Kounye a la gon bagay pou nou konprann tou nou menm. Nou pran peyi a, alò leta, leta kite gang pran peyi a. Kounye a, tout moun rete lakay yo, yo pa vle al manifeste kont gang. E chak kote ki gen nan peyi a la, nou ta kapab di gon gang ki nan zòn nan. Kounye a, si moun site solèy pral nan manifestasyon, fò yo jwenn feu vè yon nèg ki rele Jiska. Fòk se Jiska ki di yo al manifeste. Fòk se. M ta kapab di Barbecue, ki pou di moun anba Dèlma al manifeste. Gon bagay m wè k ap devlope nan sosyete a la kote Ayisyen ap rasanble pou kapab defann tèt yo. M pa gen pwoblèm se vre men ekoute, nou pa ka ap rasanble pou n defann tèt nou epi se kouto, bout baton k nan men nou, manchèt ki nan men nou non. A bon? Non! Si se yon batay kare kare pou l ye, si gen anpil polisye ki nan yon zòn, mete ansanm avèk de twa nèg la ki ka manyen manch, paske se yon peyi ki baskile nan vyolans. Nap jere zòn. Men yo apre pral fè yo barikad bay le swa. Kòman yo rele bagay sa a? Hein? Epi ou pral kanpe avèk ti bout wòch, ti bout bagay nan men w? Non monchè. Non monchè. E kòve? Kòve k ap fèt. Ou wè dènyeman la, lè nèg Kanaran yo voye nouvèl pou yo di moun mete manchèt yo yon kote, sere yo. Sa vle di depi yo wè manchèt la nan men w, yo ta kapab gen entansyon ke se brigad w ap fè, y ap voye bal sou ou. Ou konprann wi? Donk, sitiyasyon ki genyen la a, se pa mwen k kòz li. Se leta k kòz li. Eske nou konprann? Kounye a, pou gon sitiyasyon konsa, pou gon moun ki kanpe l ap goumen, pou m di, a non, moun sa pa gen dwa bay konsa. Se pa serye. Men ekoute, menm lè moun sa kòm si t ap touye 20 bandi pa jou, si l touye 2 inosan nan yon jou, fòk nou di ke li touye 2 inosan. On apèl sa bavure. Osi senple ke sa, lapolis te mèt ap bay tout bon sèvis ke l ap bay Depi l rive on kote, li fè on masak, bavure policière. Bon banm di nou on bagay, Barbecue epa t on bon polisye l te ye? Bon polisye bagay serye, depi Barbecue pral nan on operasyon, tout nèg kontan. Men l rive Gran Ravin, pou te kapab pwoteje tèt li, li fè sa pou l fè a, defans pèsonèl. Men jounen jodi a Barbecue se gwo bandi. Konprann byen wi sa map di nou an. Antouka fò n di ke sitiyasyon ki gen Laboul la, Mwen m santi ke gran nèg yo lach anpil paske nèg yo te kapab mete anlè a la mete ansanm pou nou fè sa pou n fè a wi bon antouka kòm son peyi ki ap plonje nèt nan vyolans kite ti makak pran tèren men sèl sa m konnen si yo pa frennen vitelòm kote l ye a la Sa vle di, sòti anlè a la, Laboul, Tomasen, pou desann pa Petyonvil pou rive sou Taba, pral gen yon gwo boulva. Sa k ka konprann, konprann. Antouka, mèsi lafami. Kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Pi aprè, qu'est-ce qu'on dit? A la pwochèn!